Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Anpil enfòmasyon nan aktualite a. Dayè nap kòmanse ak euh, dosye konsènan Savyen. Ba wi, bagay yo vrèman difisil anba la pòske genyen 2 sitwayen nèg yo touye. Ebyen m kwè se nan zòn senmak nèg yo vide nèg sa yo atè gen yon DJ ki fè yon emisyon ki rele jamè dodo nan vil senmak nan radyo televizyon evolisyon entè bandi nan vil senmak touye li yo touye sitwayen sa ansanm avèk yon lòt m kwè se DJ forever ki konn fè emisyon jamè dodo avèk yon kouzen seksi Donk, hum, bagay la rèd wi anba mezanmi. Antretan fòm di nou ke, e, yèswa nan zòn Kafou Pèy, e, bò legliz Salèm Advantis lan yo touye 2 ankò. Ebyen, pandan m ap di nou sa, nèg chandèl tou, Mete bagay nan men nèg Savyen. Gon premye enfòmasyon ki ap sikile kòm kwa ta gen plizyè blese nan kan nèg Savyen yo, gen yon mò, men gen yon lòt enfòmasyon ki vin ap sikile ebyen eh kòm kwa genyen euh plizyè bandi Savyen ki yo menm pèdi lavi yo. Ba wi, bravo, bravo. Pèp la antre nan lojik kanpe batay. Osi senple ke sa, pèp la li menm li antre nan lojik kanpe batay. Epi lap defann zòn li, gon grenn bagay. Enfòmasyon sa a, gen anpil polisye ki pa vle fouye kò yo nan batay nèt kont gang. Poukisa? Paske polisye sa yo pa vle pou ke òganizasyon kap defann dwa moun pwente yo di dwa kòm moun kap fè zak kòm kwa yo ta bandi. Si se sa nap gade mesye nou pap janm batay. Paske lè bandi ap mouri. Swa nou wè òganizasyon k ap defann dwa moun yo pa pale. Obyen genyen ki pale pou defann, pou di ke jan operasyon yo ap fèt yo pa dakò l. Men, lè bandi ap touye polisye, pa gen youn ki di anyen menm menm menm. Sa vle di nou wè, fòk nou leve tèt nou pou nou gade moun. Mwen wè Leta kòmanse ap souke kò l. Uhmm leta komanse ap souke kol e nap tounen tout aler sou koze bandi an men moun ki yo menm ap lapide lajan peyi a yo se bandi tou bandi nan yon lot sans se sak fe gen yon madam la ki anba kod. Arestasyon de la direktris jeneral de la kès dasistans sosyal heyy tèt chaje direktris jeneral kès asistans sosyal la. Edwin Tonton jwenn arestasyon li peu avan 13 è dan laprèmidi madi 25 avril 2023 pou koripsyon. Direktris la jwenn arestasyon li apre odisyon li pa jij enstriksyon Jean Wilner Morin ki òdone pou mete madanm sa nan depo. Edwin Tonton gen akizasyon kòripsyon sou do li, li fè nan kès asistans sosyal. Avan li, ansyen kontab enstitisyon an, Pierre Richard Valls, ebyen li menm tou jwenn arestasyon l nan kad afè kòripsyon ULCC denonse. An! Yo mete madanm sa anba kòd. M ap sonje, dènyeman la a, Ti Ponyèt te bay yon konferans pou denonse lòbèy ki genyen nan kès asistans sosyal kote. Li te lonje dwèt sou Rosemila Petit Frè wi, ansanm avèk fanm sa a, yo menm ki ap koupe rache nan bwat sila a. Ki lè pou n ta gen yon leta mesye ki ap arete moun konsa? Ou t ap gade pou wè yon seri de gwo nèg la nan peyi a ki t ap anba kòd. Osi senple ke sa. Paske lè yo pran yo mete w nan yon djòb, se pou sèvi peyi wi. Se pa pou w vin rich. Petèt, si w vle rich, w ap fè biznis. Men mezanmi lè yo mete w nan djòb, ou pa ka nik pran djòb la epi demen si Dye ve ou gentan milyonè. Ou gentan gen yon kay ki vo 1 milyon dola. Kote w ap jwenn lajan sa a pou w fè l? Ebyen se konsa bagay la ye Ayiti paske depi yo ba w djòb, ebyen se wout kòripsyon yo louvri pou ou. Sa vle di la a, madanm sa a li menm, li anba kòd. On bèl ti madanm wi. On bèl ti madanm men poutan ebyen li te bezwen rich rapid. Ebyen pou kouwè li la a madanm sa li menm l ap reflechi. Donk euh an nou di bravo men gen anpil lòt gwo towo fòk yo arete yo tou wi. Osi senpl ke sa. Mare yo! Bandi ki nan bwat leta, bandi a vès, bandi ki tout kote. Ebyen yap jwenn ti jesyon. M gen presyon mwa avril sa a, fen mwa avril sa a son fen mwa ki vini ki ta anvi di ke lap libere popilasyon ayisyèn nan. Antretan fòm pwofite salye yon gwo towo nan RL prod ki ap travay de manyè diskrèt paske jodi a se anivèsè li. Anivèsè li e nap pwofite dil big up kenbe la pa moli brother e travay la pa fasil. He paske jan bagay la ye la nan peyi dayiti lè w wè jodi ou pa konn demen men avèk lapriyè ebyen nan va viv yè te genyen yon aksyon pa bò kote euh, sèten bandi zame ki yo menm te atake baz udmo a anpil moun t ap kouri pasi pala E daprè dènye enfòmasyon ki tonbe, ta sanble genyen 2 moun ki blese. Men yo ta fè konprann ke se ta nèg Izo yo ki yo menm fè atak sila. E pi aprè, e zòn Pòtay Leyogàn nan pat bon ditou jiske dan la matine di 25 avril. Kote ke gen imaj ki vin jwenn nou, nou pral pèmèt ke ou gade imaj sa yo. Kote ke sou Pòtay menm, ou pap jwenn 10 moun kap pase. Anpe pli wo, ou kapab jwenn moun kap travèse men moun yo afole. Genyen cha a ki kanpe nan lari a an bandisyon, paske nèg yo te pase la yo fè kèk rafal, ebyen cha a kanpe sou batay. Nan dènye moman sa yo, anpil polisye kanpe pou batay bò kote popilasyon an. M pa di popilasyon an k ap batay bò kote lapolis non, men se anpil polisye ki kanpe pou batay bò kote popilasyon an. Pa egzanp, tankou yè m ap gade yon videyo, Kote ke yo pran nèg epi yo pral avèk li nan komisarya a. Pandan misye rive, se komisarya Kanapevè. Pandan misye rive, gon polisye ki di, kot nou pral avè l la? Epi yo tou kase tèt tounen a misye, y al bay misye kado Nowèl li. E, m vle bay chak moun yon konsèy, paske pandan moun ap bat bravo lakontantman, mwen m anvi sove de vi. Gen yon pakèt ti bandi pwèl pete ki antre nan game nan, ki poko menm gen de twa mwa. Lè w ap gade pou wè, Yap pran nèg sa yo yap touye yo. Koman nou santi nou nou menm ki pral antre nan lojik sa? Paske franchman yè pandan map domi m poze tèt mwen kesyon pou m di eske nèg sa yo gon va dèyè yo komsi nèg yo nik soti nan lari yap mache kouri moun ap kouri dèyè yo moun ap pran yo ap touye yo ou pa konprann non e Gon lè ki rive fò n di tèt non ke nou anvi viv 40 an ankò. Kèlkeswa nèg ki nan bandi pa ka di li ap viv 40 an ankò. Paske l ap wè jodi li pa konn demen, li pa konn ki sa k ka pase. Li pa konn ki lè leta ap antre nan kad divòs pou di ke, ekoute. Halte la tout bandi. Li pa konn ki lè gon moun nan kominote entènasyonal la la kap di bon ekoute map ede Ayiti tout bon vre. Li pa konn ki lè Lèzetazini ta kapab bay Nayib Bukele, prezidan Salvadò a feu vert pou vin ede Ayiti batay kont gang. Sa vle di kelke swa nèg ki la, li pa ka di lap viv 10, 15, 20 tan ankò. Paske se wèl wè jou ap pase. Men li pa ka fè ankenn planifikasyon. Eske nou konprann? Mwen m ta byen renmen anpil ti bandi pwèl pete en antre nan lojik sa a pou pè kò yo. Tande byen. Afè nèg ap chache nimewo RL, sa se bagay ki atè a. Tout moun konn nimewo RL. Donk si m fè yon emisyon, Konsènan yon chèf de gang, ou pa bezwen al nan zòn kote m te rete pou w ap mande nimewo m, pou w ap chache moun ki gen nimewo RL sou telefòn yo. Si w bezwen l, m ap ba ou l. E, si w bezwen pran yon randevou tou, nan yon tèren neutre, pa gen pwoblèm, m ap vin jwenn ou. Aussi simple que ça. Ok, Donald! Mesaj al jwenn ou, brother. Mwen m di nou ke, toutotan yon nèg chwazi fè m retire. yon seri de kote nan jewografi m, ou menm tou, jewografi pa w la, l ap manke anpil espas ladan l. E pèp ayisyen an, ki pa t vle batay, jounen jodi a la l kanpe nan lojik batay. To ou ta, m panse ke se pèp la k ap genyen batay la. Mwen menm si m ta yon bandi jounen jodi a la, m t ap yon ti jan antre tèt mwen. M t ap chache byen ak popilasyon an pito. Èske nou konprann? Banm di w bagay, si on moun jakomen ta di w ke li pale a RL Pro, di l manti. M pa janm pale a moun jakomen. Nou konn poukisa? M vle pwoteje yo. M pa vle kòmsi pou al gen reprezay sou yo. Mwen asime responsabilite m. Eske nou konprann? Paske pèp la to ou ta. l ap antre nan lojik bon batay la. Osi senple ke sa. An nou swiv kòman sa te ye o nivo de Pòtay Leyogàn paske hum bagay yo rèd. Gen fò jak la sou ap sòti fò jak se de men an lè paske m wè yon video la ki kòmanse viral sou rezo sosyo ebyen tout moun k ap sòti nan mòn nan la zam pwente sou yo se de men an lè paske yo pa vle pou ke genyen move grenn nan nèg sa yo sonje m di nou byen M di nou sa deja fèt gaf paske gen yon kou k ap prepare e m swete ke pou ke lapolis li menm ansanm avèk popilasyon an kòm toujou yo travay de konsè pou kapab antisipe.